Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kawo pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon alò nou kontan avèk ou deja nap swete ou pou pase yon trè bòn semèn sou chanèl sila deja. nous penchons sur plusieurs dossiers. Mais écoutez, le dossier brûlant de l'actualité, c'est la question 400 Maozo. Question là, on s'en Écoutez, faut me dire que, gagner deux informations qui a circulé. Ni sur Internet là, ni à travers Réseau 32. Le mdi rezo 32 a traver euh, mta kapab di mesaj kap euh, pase de bouch an bouch. Me ekoute, kante vous ete fan de RL Prod, Sa kapab rive ke ou nan konfizyon, men pandan ou nan konfizyon an, nou pèmèt ke ou menm ou fè ti refleksyon pa w pou eseye konprann kòman sa ye. Yon sitiyasyon difisil pase o nivo de Lakwadèboukè samdi. Depi samdi a genyen enfòmasyon ki ap sikile sou Lanmò Sanjou kòmkwa Lanmò Sanjou pran bal. Lanmò Sanjou Ta byen mal. M te fè yon première emisyon pou m di nou ke ekoute pa sur ke lanmò san jou pran bal, pa sur ke lanmò san jou byen mal. Men m te vle justement bay yon deadline paske je sè ke lanmò san jou se kelken ki èm lè rezo sosyo. Kan menm li tap di yon ti bagay menm yon 30 segond konsa. Sa rete la. Kounya a nou vle al chita sou kesyon sètifikasyon ou pa ke lanmò san jou ta pran bal. Moun ki pi byen plase pou di Lanmò San Jou pran bal, se Lanmò San Jou, le premye. Apre sa se lòt nèg yo ki nan baz la. Men ekoute, an matyè de banditism, batay bandi, lè yon nèg pran bal sa kapab rive ke lòt gwoup la li kache enfòmasyon an nan lide pou yo pa wè feblès ekip k ap batay la. Sa se premyè analiz ke nou fè sou kesyon sila. Konsènan enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa Lanmò 100 jou pran bal, sa kapab rive ke Lanmò 100 jou pran bal, men l pa nan yon eta kritik. Ann eseye poze tèt nou kèk kesyon. Eske nèg yo toujou ap tire avèk lapolis? Lanmò 100 jou pran bal, on a fait croire ke li ta nan yon lopital. Aparaman, t ap gen 2 tir ki konsantre nan zòn sila a. Paske nèg lanmò san ju yo, daprè enfòmasyon ki ap sikile tou sou rezo sosyo yo, donk nèg sa yo yo menm, yo ap ba li sekirite kote l ye a. Men gen yon lòt bagay m vle di nou. Sa vle di, se refleksyon ke n ap fè sou posibilite pou ke lanmò san jou ta pran bal ou pa. Mwen gen yon zanmi m, m ta kapab di yon arab. Arab la mete yon dron anlè. Epi lè dron nan ap plane Nan tèt kote nèg yo konn reyini, li entèsepte yon vokal ki di m ke, alò vokal la vin jwenn mwen pou di m ke se ta Lanmò San Jou. Ekoute, sa kapab rive ke Lanmò San Jou t ap bay blag. Sa kapab rive ke se yon lòt vwa moun pa fin twò konprann. Men sa ou dwe konprann jounen jodi a la, Lanmò San Jou sèt en bandi. Lanmò San Jou kapab pran bal a nenpòt ki moman, menm lè l te gen tout gwo dyab sou li. Sa kapab rive ke li poko pran bal. Sa kapab rive ke li gen pou l pran bal. Men ekoute, si lanmò san jou pran bal, menm lè nèg yo fon semèn y ap kache enfòmasyon an, l ap sòti kanmenm. E si lanmò san jou pa pran bal aparaman dan lè pwochen jou, swa lanmò san jou ap kite bagay la frèt oubyen l parèt pou l di ekoute lapolis m pran nòt de sa n fè a patati patata epi mwen menm mwen pral pase a laksyon kòm kiyè bra ki pa pè vrapè jan li toujou di sa. Ekoute. Dosye sa a, n ap swiv li alaloup pou ou e a chak minit, a chak è, nou menm n ap mennen pwòp ankèt pa nou paske nou pa vle se moun ki di nou. Nou vle pou tout moun kapab genyen enfòmasyon yo. Pou kwen l ye la a, pandan nou nan ti konfizyon sila a, eseye fè analiz yo pou wè èske Lanmò 100 jou pran bal? Si l te pran bal, ki t ap reyaksyon mesye yo? Si l pa pran bal? Ki kote nèg yo ye? On ensemble de questions. Men sa tout moun on ti jan pè se en fait la vie des gens kidnape. Misyonè yo. A wè. Paske lè yon batay konsa konsantre sou on seri de zòn nan komin nan e ke misyonè yo yo menm. Hum. Yo nan men mesye 400 mawozo yo. Menm lè pa gen yon maltretans non men aparaman nan fason yo ye jan yap viv m ta kapab di son sòt de maltretans yo gen dwa pa ba yo kou donk mwen m swete ke ebyen pa genyen reprezay ki fèt sou moun sa yo bon antouka fòn di ke Jiskaprezan tou, kesyon Kwadèboukè, kesyon 400 mawozo sa toujou kite dèyè li anpil konfizyon. Paske nan yon premye tan, ou sonje yo te di yo lage misyonè yo? Men aparaman misyonè yo sanble toujou la. Ke fè le gouvèneman ameriken? Eske l ap jwe? Eske l ap kontinye nan negosyasyon yo jiskaske yo ta jwenn yon fè play finansye pou yo ta redui lajan an pou yo epi pou ta bay lajan an? Bon, tèt chaje. Antouka, m pral kite nou avèk Moyiz. Moyiz Jan Chal, nou konnen Moyiz, se kèlken ki etè kandida laprezidans e ki toujou vle prezidan peyi sa. Men fò m di nou ke, pandan sitiyasyon peyi a kritik, gen 2 moun ki deja ap mache sou tèren kanpay la. Menm si yo p ap mennen yon kanpay a pwòpreman di, men, se kòmsi ou wè se 2 moun k ap mache, k ap kotwaye popilasyon gran Nò la. Moïse Jean Charles te al etranje, Moïse Jean Charles rese voyon euh, pri symbolik kom doktor. Mais écoutez, Moïse Jean-Charles en profite justement pour capable faire un cumul politique. Et puis Moïse Jean-Charles rentre dans Grand Nord. Moïse Jean-Charles a été reçu en, pas dire héros non, mais en grande personnalité comme ça. Et puis Moïse Jean-Charles en a profité pour faire Une longue déclaration. Ann al swiv kòman sa te ye. Wè m pa pale bagay sa nan laprès pou moun konnen. Se pa sou rezo sa w ap di l. Lè n soti deyò a m wè machin deyò a, yon machin blende, gade kwa machin nan pou n wè. Lè n soti laprès gade kwa machin nan pou wè. Wè, wè, nou wè m pa lach? M pa lach. Gade kwa machin nan, machin blanch lan w wè deyò a ki vin tann mwen an, gade kwa machin nan avèk tou ba l. Sa pase kilè e. Sa gen yon semèn edmi oubyen 2 semèn, non yon semèn edmi depi sa pase. Ou pral sou ki zòn? E m te sou wout soti Pòtoprens pou m antre Kap Ayisyen. Wè, m pa m pa relanbre nan nan radyo. M pa denonse. Poukisa? M pa janm pale sa yo fè m nan sosyete an. Anpil fwa yo gade orijin mwen. An pi fò gade ki kote m soti, ki moun ki paran m, ki moun ki zanmi m, ki moun ki kondisip mwen. E pou m fini, m pran kouraj. M ap di moun tou ki nan batay avè m pran kouraj. Ou pa t pote plent? M pa pote plent. Doktè Moïse, nou pale jiskobou apre tout evènman sa yo? Okontrè, sa mete plis detèminasyon, plis kouraj. Depi lè m te lanse batay la. Gon bagay m te di peyi a. M te di peyi a, gen 5 bagay yo pral fè m depi lè m te lanse batay nan Sena Repiblik la. Pou tout peyi a, menm lè jounalis yo m konnen depi 29 an m ap nan peyi a, lòt moun yo pa fin konnen m. Sitou lè m soti Kiba m lanse batay la avèk plis fòs. Ekoute, gen 5 bagay yo fè w lè w lanse yon, lè w ap mennen yon batay pou chanjman, pou revolisyon ekonomik oubyen politik oubyen sosyal fèt anndan yon peyi. Nan menm etan, yo masakre vizaj yo. Yo ka gen tout kalite tit sou ou pou yo kraze ide a. Lè ou fè tout bagay sa yo, ide a paka kraze, yo kontinye atake w. Nan dezyèm moman, yo achte moun ki bò kote w. Alaverite, yo paka pran tout, yo pran ti gwoup. Malgre sa, yo menm itilize moun sa yo kote mwen. Eben, sa k pase jodi a? Mo ki chala pi rèd. Nan twazyèm moman, Yo atake fanmiy ou. Yo menase fanmiy ou. Nan katriyèm moman, yo antre lakay ou fizikman, yo detwi fanmiy ou. E finalman, kisa yo fè? Kisa yo fè? Yo rive sou mwen dirèkteman. Men mwen, Jean Charles, nou pa pè, nou pap janm pè. Gen desizyon nou pran pou Ayiti, desizyon sa yo pa ka fè bak. M gentan lwen la. Fò m di peyi an, m gentan fin pale avèk kontinan an. M pale avèk Amerik Latin Amerik di Sid, m gentan fini avèk kontinan Azyatik, e nan fen desanm nan, se yon okazyon an nò, nou pral rekonekte avèk Afrik. E fò m di peyi an tou, nou kòmanse pale avèk Ameriken yo. Ki dat n ap rankontre avèk la? Nan fen desanm nan. E pi m ap di peyi an tou, atak m ap resevwa yo, ou jwenn anpil moun ki yo menm jodi an. Anndan peyi an, yo rasis. Majorite pèp lan apiye nou. Men gon ti gwoup, depi sou Desalin. Ou wè sa k rive pou m fini? Èske ou konnen Desalin fin ban nou endepandans peyi an? Libète, egalite, fratènite. Desalin di nou lib. Li ban nou, li dote nou, yon nasyon, yon pèp, yon leta, yon teritwa. Desalin wi. Epi Desalin di, li fini avèk esklavaj la. Epi li di, tout moun ki pèsekite nan nenpòt peyi vini an Ayiti. Enben, ki sa k pase? Èske w konnen gen yon ti gwoup moun, yo di tan yo dakò revolisyon Desalin sa a, yo prefere peye Lafrans pou yon lòt endepandans. Lefètke Desalin se yon nèg dèyè, apre yo. Lè nèg Dessalines sòti ba nan sosyete yo, yo di yo pa p dakò revolisyon Dessalines ban nou an endepandans la. Yo prefere n peye! E se konsekans sa yo n ap peye jodi a. Pèp ayisyen, prepare nou pral gon chanjman. Pèp ayisyen pa kouri. Pèp ayisyen pa dekouraje. Lè nwèl fè nwa, konnen l pral fè jou. Ke Bondye beni pèp ayisyen an. Mèsi senatè. M vreman kontan salye nou dirijan pitit Desalin ki la yo m kontan salye nou san onè apre m fin fon pakou Ozetazini e jodi an nou antre lakay nou. M pa te konnen si le Nord te fè gwo preparasyon sa pou nou. M apresye sa. Pou le moman nou lakay nou e gen yon ak ki sot poze nan mond lan. Se yon ak ki trè sifikatif. Nan youn nan peyi oksidantal yo. Yon inivèsite se yon gwo inivèsite ki apeprè nan 139 peyi. Kòdèston inivèsite, li te deside ban nou yon tit onorifik. Kisa yo di? Se pa yon grenn moun ki deside li. Se yon kantite jiri ki di. Bon bagay ou tap pale nan lokalite lakay kote ou te fèt la. Gen aksyon ou tap poze e aksyon sa yo, pawòl sa yo non sèlman yo soti nan lokalite kote ou fèt lan men al poze nan vil, komin lakay ou, apèl tonbe okap ayisyen. Apre l tonbe nan kapital peyi an, apre l pran wout pou l al rive nan lòt kontinan, inivèsitè an di, Pawòl w ap pale yo, aksyon w ap poze yo, nou lonje dwèt sou ou pou lemonn tande pawòl sa yo. Yon tit doktò onoris konsa, sa vle di kisa? menm si w prezidan, menm si w milyèdè. M pa kwè yon inivèsite pral angaje BLO pou konsa, pou l fè yon gwo bagay konsa. E gen de moun avan nou ki resevwa yon tèl tit nan mond lan, ke François Mitterrand, ke prezidan Obama, ke anpil lòt moun resevwa tit sa a. Men, w ap wè jodi an, yon tèl tit. Li ban nou yon okazyon pou lemonn tande vwa nou e se pa yon tit pou Moïse Jean Charles, se pa yon desizyon inivèsite a te pran sou baz Moïse non, men se tout pèp ayisyen an ke yo di. yo vle tande vwa yo paske vwa sa yo ap relanbre lontan. Nou kwè yon inivèsite ki fè apwòch nan domèn syanzimèn, imanitè, ke yo fè apwòch sa pou yo ban nou yon tit nan domèn sa, sa ta vle di ki sa? Ke nan domèn sosyolojik yo, ke nan domèn sa n rele politik, ke nan domèn sikolojik yo, ke nan domèn sosyal yo, Inivèsite a di, Pou rezon sa yo, n ap ba ou tit sa a. Nou kwè, m te repete l, se pa yon tit pou Moe Jean Charles, men li vini patikilyèman pou fanmi nou, dezyèmman, pou pèp ayisyen an an premye, e, ou te ka di, pou dyaspora a, pou tout moun ki pa ka manje yo, pou tout moun ki ap soufri anndan peyi an. Nou te tande m nan diskou ke m te bay Ozetazini, m te klè avèk tout moun. Nan diskou an, gen senk pati m fè pase ladan. Premye pati an, m te vle remèsye inivèsite a. Non sèlman Inivèsite Princeton ki ban nou tit lan, men tou Inivèsite ki te ban nou lokal ki te loje seremoni an pou l te òganize. Nou vle pale The University of Miami, nou te remèsye yo tou. Enben, nou te di, Tit sa a, li vini dirèkteman pou Ayisyen, men gen de bagay nou fè pase nan diskou m te bay la. Premye bagay nou fè pase, nou te vle fè pase relasyon nou menm avèk Etazini, de pèp ki ekri bèl istwa, de pèp ki te toujou kolabore, sitou, Nan epòk Lèzetazini t ap chèche endepandans li, nan epòk Lèzetazini t ap chèche libète l, epòk sa a, an 1779, nou te voye sòlda pou yo nan Savannah. Dezyèmman, se pa repwòch n ap fè nou, nou di yo gon Ayisyen ki rele Jean Baptiste ki fonde. Sa k rele yon gwo vil, Chikago, epa nenpòt ki vil. Epi twazyèmman, genyen Pyè Tousen ki li menm se yon moun ki soti nan endiyite esklavaj epi k al kreye pi gwo òfelina nan lakou Nouyòk. pou ede moun ki pa ka manje, pou ede timoun. Li te mouri, yo te voye sann kò li ban nou an Ayiti. Dezyèm pati ke m te pale nan diskou nou an, ke m te bay anndan inivèsite an, nan okazyon sa a, m te di peyi an, gen yon bagay nou konstate, Ayiti, Desalin te ban nou endepandans lan, Desalin te pat ban nou endepandans lan pou n twouve nou nan grangou jan nou ye la a non. Desalin te pat ban nou endepandans pou n twouve nou e tou pou n ap kouri konsa non. Desalin te pat ban nou endepandans tou pou l. Lè moun nou dèyè nèt, nou menm Moyiz Jan Chal, nou pran inisyativ, nou lanse Big Good ki se yon gwo desizyon ekonomik pou n soti. anba esklavaj ekonomik e nou di, nou fè pa a peyan, nou rate tout gran revolisyon ki fèt yo, nou rate plan nou gen yo, se dote peyi an yon lòt edikasyon ki chita sou lasyans, lateknoloji e lendistri. Katriyèm bagay ke m te pale nan diskou m nan, m te di, Pèp ayisyen, reponn Nasyonzini te kreye an 1945. Lè Nasyonzini te kreye, se paske te gen twòp moun ki t ap mouri anba bonm, te gen twòp moun ki t ap mouri anba gwo bonm atomik alepòk. Peyi yo, yo reyini ansanm, yo di, An n kreye yon enstitisyon pou lapè dan lemond, pou moun pa mouri ankò anba bonm. Nou vle pale de an 1945, Dezyèm Gè Mondyal lan, anpil moun te konn mouri chak ane, apeprè di milyon moun. Poutan, malgre nasyon zini kreye pou moun pa mouri ankò anba bonm, malerezman, jodi an, se pa bonm atomik k ap tiye moun, men sa k ap tiye moun Se grangou, se blan pa jwenn pou yo bwè, se ti fo malaya, hein, se koronabis kap tiye moun, aloske lemonn gen syans nan men yo, yo te ka rezoud pwoblèm sa yo. Jodia, sa kap tiye moun, se grangou! Se grangou! Poukisa? Se pa mwen ki di l, se yon gwo zonkonbre nan Nasyonzini ki rele Shelter, misye di, lemonn gen ase resous, pou nouri de fwa popilasyon mondyal lan. Enben, poutan, malerezman, moun ap pran grangou, alòske nou di agrikiltè yo nan mond lan, yo pwodui manje pou 12 milya moun. Eskize, lè yo pwodui manje pou 12 milya moun, se yon chif moun nou pa ta dwe di non, men fòk nou di pou lemonn konnen agrikiltè nou yo, yo pwodui manje pou 12 milya moun. Alòske, nou gen 7 milya 800 milyon abitan nan mond lan. Sa vle di, agrikiltè nou yo, yo prèske ap pwodui manje pou prèske 5 milyon abitan. Malerezman, malgre nou gen tout manje sa yo, moun ap mouri avèk grangou. Alòske, grangou se yon se yon flewo k ap defini mond lan, k ap pafini mond lan. Mwen menm kwè Si Nasyonzini kreye CLILA kòm yon abi ki te dwe aplike avèk ekite, avèk jistis, li pa fè sa. Nan diskou m nan, m di yo fè nou tò, olye gwo peyi yo ki gen twòp manje pou yo kite manje sikile pou moun jwenn manje pou yo manje, yo prefere ap jete manje nan lanmè, yo prefere ap boule manje chak ane. Èske sa pa di l an franse? Si m ta di l an kreyòl, yo t ap di gen 6 milyon moun k ap mouri anba grangou. Non! Jodi a mwen Jean Charles nou pa dakò sa a. M te pwofite nan gwo seremoni sa a pou m te denonse bagay sa a. Ansuit, jodi a, poukisa nou gen tout resous sa yo? Poukisa nou gen tout manje sa yo? Moun ap mare ak granmou. Gon pwoblèm? Ki pwoblèm ki genyen? Se fraz sa ki te pi fò nan diskou m nan. Se paske yon sistèm ekonomik enjis avèk yon movèz distribisyon resous mond lan. Vwala poukwa moun ap mouri anba grangou. Alòske Desalin fè revolisyon an, pawòl Desalin yo jodi an y ap pale nan tout mond lan. Men gon bagay nou di tou wi, Nou di, nan menm diskou nou an, apa de grangou, apa de mizè, men gon bagay ke nou di. Lè nou te fè revolisyon an, nou sòti, nou pa t fè revolisyon pou nou twouve nou nan sitiyasyon sa a. Jodi an, m vle lanse yon apèl, pandan m pile depatman lakay mwen, vil lakay mwen, pou m di lemonn, Pou m di peyi an, nou pa ka rete konsa, fòk jenès la pran desten yo e m pwofite nan ti pawòl li m t ap pale ak jounalis yo nan salon diplomatik nan ayewopò Okap Ayisyen an, m vle salye dyaspora ke m te pale de yo tou nan diskou m nan ki se yon gwo moso ki ap ede peyi Dayiti. Nou pa ba yo opòtinite pou yo gen dwa nan politik, pou yo gen dwa nan ekonomi, nou pouse yo alòske se yo k ap ede nou. Nou di fòk yo gen plas yo anndan peyi an lè nou retire koze doub nasyonalite an, lè yo vin envesti nan peyi an nou pa kouri dèyè yo e nou ba yo dwa tou pou yo pran desizyon nan lavi politik anndan peyi an. Epi m fè apèl a jenès lan pou m di yo pran desizyon ki bon pou yo Pa pran desizyon tèt cho, paske desizyon sa yo, yo dwe fas pou yo, yo dwe fas pou peyi an. An verite, sa fè nou mal, volim Ayisyen, non sèlman jèn yo ki al travay nan lòt peyi, men manm tout klas mwayèn yo, ki pa kapab ankò, anba grangou, anba mizè, antrepriz yo kraze, k ap pral lòbò fwontyè lan, oubyen al nan lòt peyi. Laprès pale, ekri tenten devize. Gen de bagay ki mal nan peyi an, m te toujou anonse yo. Kesyon grangou, m te di sa ta pral rive, kesyon mizè, pwoblèm gaz, pwoblèm ensekirite, se kesyon movèz gouvènans, se kesyon vòlè eleksyon ki lage nou nan sa. Sèt fwa si, se pou yo kite nou pran desten nou an men. Vwala poukwa m te vle remèsye laprès pale, ekrit e televize avèk Ke fanm, ke gason, sitou jèn yo ki sot jwenn avè nou nan vye avyon an pou te kapab bay nou bouke flè sa a ki son bagay enpòtan nan lavi nou e ki son fyète ankò apre gwo aksyon ki sot pase nan lakou Miami an. M ap di nou pou m fini, pèp ayisyen, Pa neglije drapo nwa e wouj nou, pa neglije lajan donnen nou an ki se yon lajan elektwonik paske nan 10, 15 an ankò se pa lajan sa yo rele fiat la, fiat se pa li ki pral alamòd, lajan papye oubyen monè a, men sa ki pral alamòd se lajan elektwonik lan, tout peyi genyen l epi dote peyi Dayiti li. Mèsi jounalis yo, mèsi dirijan yo, mèsi enstitisyon ayopò yo. Sa gen lontan m pa pale pandan m vin nan aktivite isi an m pa dwe pale pou de politik timoun sa yo men sitiyasyon ki la a jedi an m te gentan pale de koze gaz la koze gaz lan m pa konnen si n sonje jounalis yo sa depi 2019 m te di peyi a nou pa bezwen galon gaz pou n bay polisye yo depi 2019. M di nou mwen bezwen kay okaz pou n bay polisye yo pou yo mete nan machin pou y al travay pou nou sekirite yo pap ka ap jwenn gaz pou mete nan machin yo ensekirite pral blayi dezyèman m te di pèp ayisyen an manje pral gaspiye nan mòn yo manje pap ka vini nan vil yo. M te di, Medsen yo, lopital yo p ap jwenn gaz pou yo bay lavi a moun ki malad yo. M te di, Elèv lekòl yo p ap jwenn gaz pou yo mete nan machin. Chofè kamyonèt yo p ap jwenn gaz pou yo mete nan machin pou transpòte elèv, etidyan e pwofesè lekòl yo. M te di sa. Lè m te di sa a, se paske m te wè sa k ap vini an. Depi 2019, wi. Ki sa bagay la ye? Jodi a se eklate bagay la eklate, men bagay la te la, m te gentan anonse l. Kisa bagay la ye? E ki fè w wè jodi a sitiyasyon an konplike konsa? M ap repete l pou tout moun konnen l. Se paske, sektè prive a pran nòt de sa m pral di la a wi, se paske sektè prive a gen yon ti pati yo te pèdi nan pwofi yo te konn fè depi sou Jovenel Moïse. E m te gen pwa pou m te denonse bagay sa a. Konfli sa a yo te pedi an, sa pa pral gaye jwèt lan. Yo pran moun politik tanpri men nan itilize yo. Mwen Moïse Jean Charles, m pa t dakò bagay sa a. M te di nou pa ka fè peyi a sa pou nou. Se pèp la ki ta pral peye sa. Ou wè jodi an, sektè ekonomik lan, m pa fè egzèsis avè nou, jounalis yo, m pa fè egzèsis avè nou, pèp ayisyen pou nou konprann sa k ap pase la a. Imajine w si bèl ki kenbe tansyon yo twouve yo nan zòn Kafou. Apre Kafou, lòt konvèje nan Gran Sid, pa gen moun ak zam k ap bare. Tè gaz la. Kote lè gaz yo. Pa gen sa. Enben poukisa gaz la pa ka ale Jeremi, li pa ka ale Okay, epi li pa ka ale Jakmèl? Poukisa? Alòske, si tè gaz yo twouve yo Kafou, se sèlman vini mete machin, plen machin yo, al pote gaz moun Baboune nan sid peyi an. Ann pran le nò. Lè w pran pò Bidjo an, sa yo rele Avito an, enben yo te ka mete gaz lan pou plen machin yo. Gen gaz lan pou yo te pote bay moun nan nò oubyen moun nan Latibonit oubyen moun nan Nòdwès oubyen moun Plato Santal. Yo te ka sèlman anpeche gaz la ale Pòtoprens oubyen ta ba lòt vil yo. Ebyen poukisa gaz la pa ale. Se pa kesyon zam yo tou moun ki gen zam ki anpeche gaz la ale non. Non. Non. Se sektè ekonomik la menm. Se sektè prive a menm ki vin avèk yon plan. Yon plan. Yon revandikasyon. Men sa yo di. 1. Se pou yo ba yo tout sa yo te konn pèdi sou Jovenel. 2, Se pou yo double l pou yo. 3, Se pou yo monte gaz la pou yo. Men pou kisa w wè tout 2 an sa a pa gen gaz la wi? Epi podyab tout moun ap di se moun ki gen zam. Se pa vre! Se moun sektè ekonomik yo. M swete pèp la tande byen sa m di a epi m denonse bagay sa a lè m fenk file depatman Nò a, depatman lakay mwen. Ki relasyon w gen ak sektè ekonomik Ayisyen an? Si nou menm nou te gen relasyon avèk yo, ou pa wè se sèl Roger Charles ki ka pale pawòl sa yo anndan peyi an? M wè m pa yon lidè politik depi m pral nan bagay sa yo. Paske nou, nou pa depann de laboujwazi. Nou pa depann de anbasad. Men nou depan de pèp ayisyen an ki anndan peyi an men ki alekstè peyi an. E sitou, gaz lan, li gen gwo mesye ladim yo, e li gen de gwo anbasad ki nan dosye gaz lan tou. E pa ti bagay ki la non. E sa k fè w wè nou menm, n ap prepare nou pitit Desalin pou n soti anba bagay sa a. Map tou di peyi an se pa avek dola non nou pral achte gaz la nou menm se avek big goud e sak fè Venezuela gen lajan el konik ki rele petro nou bezwen big goud avek petro kem pral eleve Venezuela pou nou wè ki patenaya nou ka gen pou nou travay ansanm lot bagay sou bagay politik yo sou bagay politik yo pitit Dessalines Nou pa nan akò pa nou an, nou pa nan akò Montana a, nou pa nan akò. Se kat elektoral la e pou yo òganize eleksyon nan peyi an, pou se pa entènasyonal lan ki vin finanse eleksyon e ki vin mete prezidan yo vle, paske nou fatige nan ba nou prezidan. Ki relasyon avèk Ariel Henry e Jean Claude? Epi lè Jovenel mouri, menm moun sa yo di Ariel se pi bon moun. Yo te konnen deu se pa vre wi. Yo konnen Ariel pa te moun Babekyou, fan Babekyou vre. Men yo te fè sa. Pou enterè politik e sak fè. Ti demann nou an. Ou konnen peyi an nan domèn sans sosyal nou nan reta nou an reta de 25 an pa rapò peyi amerik latin oubyen lòt peyi yo oubyen amerik di sid oubyen amerik tou kou e edikasyon nou gen nou nan keka nou ret la se yon jounalis ki fè rechèch pal ki ka konprann sa yo rele Tit, Sa yo rele honoris causa oubyen consome causa. Ebyen, si jounal sa pa fè rechèch la, li pap ka konprann li non. Alòske, ou wè lè aktivite a Miami, ou wè ki volim moun ki deplase ki al tande, paske yo menm, yo konprann li. Jenès la konprann li, paske yo tout, y ap fè anpil rechèch sou rezo sosyo, yo debòde de, yo kite kesyon edikasyon tradisyonèl isi a. Yo dwe rele w Doktè Moïse Jean Charles. Moun ki vle rele m senatè rele m senatè, moun ki vle rele m prezidan rele m prezidan, moun ki vle rele m majistra moun m yo toujou rele m majistra, gen moun ki rele m Mòy, gen moun ki rele m Moïse Jean Charles, gen moun ki rele m Jiskobou, gen moun ki tou ka di Doktè Moïse, non moun yo vle se pou yo ban mwen. Tit sa a, se pa non an ki enpòtan men se senbòl lan e ankò se Inivèsitè Montre Pam lan pale yo monchè nou tande yo e nou vle o non ou sim baw on milyon dola yo pap fè anyen pou ou lajan an pral pase men lèm baw yon tit konsa yon senbòl konsa sa vle di anpil non sèlman pou Moïse Jean Charles men se pou pèp ayisyen an jounalis ki la yo nou konn admire w lontan lè nap fè aktivite politik nou toujou wè gen anpil etranje ki toujou vin nou depi 20 tan. Anpil etranje, anpil inivèsite nan mond lan toujou fè yon pakèt jèn ban nou wi ki pral fè lisans, metriz oubyen doktora depi frentan. E moun sa yo ki vini, yo di Koko Moise Charles, yon nèg papa l Se jab mwen tap fè, manmanl tap banm vyann, epi jodi an ki refon pèse esepsyonèl, m byen di wi esepsyonèl nan mond lan, epa menm nan peyi dayiti. Ou majistra 3 fwa, yon premyè fwa, yon dezyèm fwa, yon twazyèm fwa. Wap wè Milo, se prèske pi bèl vil ki gen nan peyi an. M te konse yon prezidan. M senatè de la repiblik. M al nan eleksyon, depi nan premye tou nou genyen, yo pran l nan men nou. San m pa gen lajan, inivèsitè yo di, An an, bagay sa a, fò n mennen ankèt sou sa. Dezyèmman, yo di, Kòman Mwen Jan Chal fè? ap pale yon seri de bagay ke moun pa ka konprann, ke moun pa ta pral mal, aprè 1 an, 2 zan, 3 zan, bagay yo rive. Ke sou le plan ekonomik, ke sou le plan politik, ke sou le plan sosyal. Yo di, fò n gen yon ankèt. Lè yo voye moun kote m, fè entèvyou avè m, m ba yo ti kras, men m pa di yo tout bagay. Men, se t yon chans pou mwen. M pase anpil kote, epi m te gon chans ki rele Fidel Castro pandan 13 lane m ap kotwaye l e ki te ban m posibilite pou m etidye lakay li. Dezyèmman, yo di, Kòman yon peyi ki rele Brezil, hein, yon gwo peyi, palman brezilyen an, 2013, Pa gen yon lis ki gen 63 moun, li konn pou prezidan Obama te nan lis sa a, yo deside chwazi Moïse Jean Charles kòm pèsonaj de lane. Inivèsitè a di yo pa ka konprann bagay sa a. Kòman ou fè konprann diplomas konsa? Fòk ou fòk ba yo sekrè sa yo. Epi yo di, M pa prezidan, kòman Nasyonzini fè envite m pou m vin pale pandan 3 fwa? Yo bezwen konprann. E sa ki etone tout moun, m pa prezidan. Prezidan Maduro, nan ane sa a, kèlke mwa de sela, swa de ou twa mwa, de mwa edmi oubyen twa mwa, Prezidan Maduro envite n vin patisipe nan somè 2 chèf deta avèk peyi Almay yo. Bagay sa yo, y ap, anpil moun ap entèprete yo, kòman ou ka fè mennen batay politik la avèk batay diplomatik la konsa? Yo vle pou m ba yo sekrè a? Paske gen plis inivèsite alekstrè peyi a ki yo menm benefisye m ke inivèsite ann Ayiti. Gen plis inivèsite lòt peyi ki envite m vin pale ke inivèsite ann Ayiti. Sa vle di, yo di, bon bagay la a gon sekrè. Èske se Kristòf ki kite sekrè sa a pou mwen, kòm mwen se moun Milo, oubyen se Desalin? Y ap poze kesyon. Epi yo di, lè m te di, pèp ayisyen. Sak gade cheval depi 2019 wi sak gade kabrit al mande yo ki zebro manje pawè dyare paske nou pral kriye yo di tou pa yon ekonomis men m te anonse lè te gen 60 fwa pou pran yon dola m t anonse nou pral bezwen 120 pou pran yon dola nan 2 zan ekonomis yo te joure epa tout alaverite kè sa kap pale jodi an fò yo te joure. Alòske sa ki pa t jure m yo, yo rete anpè, men sa ki t ap pale anpil yo, yo te demanti m. Enben, jodi a, yo vin dekouvri m pa yon ekonomis epi sa m di a, li rive. Lè m anonse bagay gazman, moun pa t ka imajine sa. Inivèsite yo di, fò yo poze kesyon, e yo poze m kesyon, yo mennen ankèt sou mwen, yo di, bon, nou oblije ba misye yon tit e Ou ka wè, li fasil pou al spann nan lekòl pandan sizon w pran tit sa a. Men, on tit, Segonn, on Ayiti! Se pa nenpòt ki bagay. Ou gen dwa nenpòt ki moun nan mond lan. Men, on inivèsite pap pran desizyon pou l al mete pou l al mete tèt li dèyè do w. Poukisa? Tout ak ou pral poze, ki mal li pral gen repèkisyon sou inivèsite a. Nan sans sa a. Anpil moun ki anndan Inivèsite Cornerstone Christian University, m pa jwenn mo pou te remèsye yo nan non peyi a, nan non pèp Ayisyen an. Lemond antye, m remèsye nou ki te ap swiv mwen sou tout rezo sosyo yo. Jodi an, pèp Ayisyen, pa kite m poukò m. Nou menm moun ki la a yo, nan politik yo, laboujwazi, anbasad yo, yo pa anfas gouvènman. Yo pa anfas laboujwazi. Y ap konbat nou. Poukisa y ap konbat nou? E sa k manke jounalis? M ap di nou, konbay k ap pase anndan peyi an, gen jounalis ki onèt ki mennen peyi an la a. E jounalis yo, m ap di yo, anpil nan yo, e pa yon ti kras wi, pa gen konpòtman esklav a talan. Ou sonje m ta pral lanse yon aktivite kont kowonaviris lan pou m fè askaje tout peyi an? Nan lannwit nou pral fè sa a, yo antre lakay mwen, yo tiye fanmi mwen. Ok. Gon gwo aktivite m ap lanse Milo, menm jou an, alavèy aktivite an, Legliz katolik Milo a brile. Twazyèmman, menm jou yo pral ban nou tit lan, alavèy yo ban nou tit lan, yon jounen de jou avan, pandan n ap vwayaje, yo kreye pi gwo evènman, Milo se sitadèl lan. Milo se pale san sousi, Milo se kay legliz katolik lan, Milo se Moyiz Jan Chal, Milo se lopital Milo an. Ebyen, w ap esplike sa k pase an, yo di w men tèl moun atake moun. Epi yo di w gon gwoup moun ki fache yo brile lopital la. Mezanmi, m ap di sa pou moun konnen. Et bien voilà, merci la famille.